Pèp yo nap mande pou nou abòne pataje video yo silvouplè like video yo e mete yon kòmantè. Jan nou te di w li a, Inyon 109 dekrete la pèmanans sou afè lagè sa a ki genyen nan peyi Larisi ant peyi Likrèn, nou menm nou pral eseye reponn kelke kesyon pou ou, poukisa gè sa deklare nan peyi Ikrèn mezanmi, ou menm ki ap swiv Inyon 109 TV. Nou pral eseye bay repons pa nou, nou pa di se jan nou konprann sitiyasyon an selon lekti pa nou. Ou konprann se sa nap bay e poukisa se premye kesyon nap eseye reponn se poukisa gen konfli sa an Ikrèn. E nou konnen pou reponn kesyon an depi 2000 depi 2000 depi 2014. Se yon konfli ki egziste depi 2014, ki sa fè 8 an e moun sa yo ap fè lagè. Se prensipal rezon ki gen gè sa nan peyi Likrèn, se paske e gen yon, gen, te gen yon pwoblèm, nèg oksidanto yo te bezwen chanje gouvènman an, te vin kreye yon pakèt pwoblèm e nan peyi Ikrèn. te gen yon gouvènman pro ris kounye a nèg yo chanje gouvènman yo mete gouvènman pa yo fon kou deta yon fason de fason ou di not se sa l te ye se kou deta li ye lè yon nèg eli ou chavire l ou pran plas li ou mete yon lòt moun nan plas li ou vin nan yon pakèt lòt règleman sa rele kou deta Men se la Poutine menm ki ap gade bagay sa a de trè prè, epi gen anpil e pèsekisyon kankou yo te ka di pou moun ki Ris yo nan peyi Ikrèn, e selon e lekti mesye Poutine te fè sou sa, sitou nan zòn kote ki gen fwontyè avèk Likrèn, yo eseye chanje menm lang Ris yo te konn pale depi yo timoun e nan ki nan konstitisyon nan peyi Likrèn nan tout lekòl yo Yo retire zafè lang Ris la ke yo konn pale, timoun depi w timoun wap pale menm lang lan epi tou di jou o landmen yo di w pap ka pale konsa ankò nan vil la, ou pap ka pale konsa nan peyi a sa vin mete yon panik, sa vin mete yon pwoblèm kounye a la menm mesye Poutine li menm ki di kèlkeswa kote Ris la ye depi pwoblèm rive sou li, li menm fòk li konn pou ki rezon li menm. Yo ap pèsekite Ris nan zòn Donbas avèk Donetsk, se sa ke nou menm nou jwenn kòm rechèch. Epi, Mesye Putin li menm li eseye alimante tout Ris yo nèt ki nan zòn sa a, nan zòn fwontyè a, pou yo kapab defann tèt yo. Se konsa gè a kòmanse mezanmi. Epi, li misye ap bay moun yo zouti epitou lame. e Ukrainien an li kòmanse li menm e ap fè e vrèman gwo gwo frap sou sou zòn sa yo. Se konsa e la Russie li menm li vin bay nèg sa yo li voye m pa konnen tou li voye lòt um bakòp ba yo. Sa w tande la 2 zòn sa yo nou sot di w la yo yo yo pran kontwòl zòn nan yo chase tout chèf ki te nan zòn sa ki te reprezante gouvènman Ikrèn nan. Se konsa gè a kòmanse depi 2014 jiska jounen jodi a, e bal ap pete, kankou moun yo di, zam ap tire, zam marye, epi, epi, epi nèg yo vin di yo menm yo bezwen endepandans yo, de zòn sa yo, yo vin vle pou yo pran endepandans yo. Peyi Likrèn menm ki pa dakò bagay konsa, li dekrete la pèmanans, li dekrete lijans nasyonal pou rekipere teritwa sa yo e nou konnen tou gen yon lòt kote la Risi li menm li anekse yon gran zòn ki gran prèske menm kantite avèk Ayiti nan zòn Likrèn nan ki rele la Krime. La e Ikrenyen yo frape pye yo atè e avèk oksidanto yo ki akonpaye Ikrenyen yo an kachèt, non sans, k ap founi yo tout sa yo bezwen, tout kalte zam, men yo pa pare tèt yo twòp. Nou konnen Ameriken yo kòman yo ye avèk Ewopeyen yo, men se Ameriken ki plis e cho devan bann nan, non sans, kankou nou te ka di. Ameriken yo Ameriken yo se yo ki chen leve danse, yo gen enterè pa yo nan batay la tou. Ikrèn Ikrèn menm koute kisa e moun sa yo di, yo menm yo antre tèt bese vre nan batay la, chase Ris tout kote, e gen anpil bagay ki te konn fèt nan tan lontan yo, nèg yo rekòmanse ap fè yo, nou ka wè si nou ap chèche enfòmasyon nou wè yo mete lè e gwoup Ikrenyen yo lè yo ap batay. yo vin avèk drapo ansyen bagay Hitler, bagay newo nazis, menm si se pa tout lame a men gen gwoup ladan yo ki adopte pozisyon sa. Sa ki vin fè mesye Putin li menm vrèman estomake, fache, e frape kò l atè, leve dan, konprann, mezanmi bagay la pa dous, li pa dakò, paske nèg sa yo vrèman sinik. Lè yo ap bonbade tout ti zòn e kote 2 repiblik ki di yo otopwoklame tèt yo a, se konsa lagè a kòmanse mezanmi men sa ki sous vrè sous gè a se konsa li ye. Avèk tou la Russie ki wè lap pèdi anpil enfliyans nan peyi Likrèn li pa dakò bagay sa yo se selon lekti pa nou La Russie frape pye l atè li di li pap ka dakò nan nan bab li la pou ameriken yo ap vin enstale sesi, ewopeyen yo ap vin enstale sela. Se pou sa li frape pye l atè li di non li pap ka dakò bagay sa se sak fè gè a deklare. Epi se konsa tout moun bal ap tire pasi pala depi 7 avril 2014 e batay sa li kòmanse nan Donetsk avèk Lugansk se kot se kote sa yo Donbas e padon se la e batay la te kòmanse e lòt kesyon nou pral eseye reponn pou ou nan emisyon sa nou fè jodi a se entegre zòn paw li ye yon lòt fason Nou ap pale de afè lagè a, ou menm ki gen plis konesans, ou menm ki gen plis enfòmasyon tou, ou ka pataje avèk telespektatè yo nan kòmantè yo. Sa ap fè nou anpil plezi. E nou wè depi lagè a kòmanse, anpil sanksyon, anpil sanksyon e ap tire e mete sou Larisi. Nou wè anpil sanksyon, tout peyi nèt prèske, pou n pa di. majorite ladan yo, mete yo swiv ameriken yo, yo swiv ewopeyen yo, yo mete sanksyon sou Larisi, e Larisi li menm tou l ap mete sanksyon, e sa ki va pi penalize kiyès si nou konnen popilasyon ris la sèlman. Moun ki nan politik yo sa p ap rive sou yo. se popilasyon an ankò kap sibi mezanmi se Russe yo kap soufri plis sak ki pi ba yo e yo kap plis soufri se konsa liye menm se nèg ki gen gwo lajan yo e yo pèdi yap pèdi anpil kòb tou se konsa bagay la ye epi e epi se konsa epi la Russe li menm sanksyon yo li di se bmnad marinad sa se blag E blag timoun sa lap fè ayiti lap okipe li menm epi nou wè ke se pi gwo peyi nou mande poukisa e poukisa e e poukisa la chine li menm li pa swiv e e e e ameriken yo avèk ewopeyen yo se lòt kesyon nou pral eseye reponn pou ou Nan emisyon an jodi a e nan cho a. Poukisa la chine li menm li gen yon pozisyon an ti jan soufle m de bò. Nan kan kon te ka di l bò lakay pa nou. Se li se pa li. Li kondane li kondane gè a nan yon sans nan fason pa li. Men li menm l ap chèche plis pou tout moun kapab met tèt ansanm nan yon sans paske Fòk nou konnen Larisi avèk Lachin yo siyen anpil akò, dènye akò yo sot siyen la se yon bagay tèt chaje sou afè gaz, yon bagay gazodik ke yo pral konstwi e ki ap koute yon pakèt pakèt pakèt milya, milya lajan, dola, se sa enterè, enterè Lachin avèk Larisi yo yon ti jan vrèman nèg yo met tèt yo ansanm yo gen anpil koperasyon Sa vle di la chine li menm li paka pare tèt li twòp nan bagay sa, si l al pran sanksyon tou kont la risi e m panse sa ka fè anpil dega paske li menm tou y ap goumen fas avèk ameriken yo nan yon fason paske la chine bezwen kòmanse enpoze l kòm yon pwisans e yo menm gen objektif pou yo vin paske se yo k premye pwisans ekonomik nan yon sans Men y ap enpoze yo yon sans pou yo kapab vin yon pi gwo puisans, pou yo ta menm pran plas Etazini. Sa vle di, yo menm Lachin, yo pa janm la pou alimante gè, yo menm yo toujou yon sans ap mete lapè, se sa yo fè konnen. Sepandan, vi ke Lachin tou li menm li gen anpil sanksyon sou do l tou avèk Ameriken yo, Ameriken yo mete anpil sanksyon komèsyal paske yo bezwen ekilibre. e bidjè sesi sela paske yo di gen anpil defisi yo fè nan fè biznis avèk lachin, lachin li menm se se vide lap vide bagay sou yo men yo pa gen ase bagay genlè pou yo ta vann avèk lachin se pou sa nou konnen Donald Trump li te mete anpil sanksyon sou mesye sa yo ki lachin. E se sa, a vle di sa vin mete yon yon bagay tou. Sa vin fè chinwa yo pa kontan. Sa vle di si w mete sanksyon sou mwen, m pa kwè m pral nan oblije swiv ou si w ap fè afè w. W ap regle afè w, regle afè w, pa panse mwen menm mwen pral swiv ou. Sa vle di se konsa, Lachin li menm li plis kote Larisi, e Larisi li menm plis ap chèche mete kò l nan zòn avèk Lachin pou yo te ka fè yon gwo koalisyon yo e poutèt sa Lachin pa ka pran desi e pa ka pran pa ka pran pozisyon ansanm avèk Inyon Ewopeyen avèk e sa nou te ka di e moun ki rele tèt yo oksidanto yo nan sans an kou e Kanada nou pran tout gwo peyi e peyi ki devlope yo nan sans se sa Lachin li menm li toujou gen pozisyon pa l sinon Lachin toujou fè e kolòn avèk Larisi menm nan loni Nan nasyon zini nou toujou wè e nèg vòt nèg yo pa diferan se swa youn youn sipòte lòt se konsa l te tou se ka e konsa m ap swiv li depi kèk tan lachin avèk larisi yo mare sosis yo ansanm se sa nou te kapab di se poutèt sa lachin li menm li pa li pa di way sou afè sanksyon e avèk gè ki genyen li just di atansyon si nou te ka jwenn yon solisyon diplomatik li tap pi bon. Nou konnen lagè se yon bagay ki toujou fè viktim mezanmi nou ta renmen bagay sa a sispann pou de vrè men se yon kesyon jewopolitik kap jwe tou la se konsa nèg yo menm yo pap jwe se afè pa yo yap regle menm si moun ap mouri E sak mouri zafè a yo kankou nou konn di bò lakay pa nou e sa ki mouri zafè a yo yo menm se afè lajan yo se sa ki enpòtan pou yo pozisyon yo y ap eseye amelyore nan zòn nan se sa larisi li menm l ap jere pozisyon pa l lamerik ap jere afè pa l tout sa ap fè anpil viktim kiyès k ap pèdi lavi yo se pòv malere podyab Nou ta renmen ou Bondye fè pou gè sa ta sispann non sans kelkeswa janl te ka sispann nan li tap pi bon moun tap sispann mouri se sa ki te ka pi bon pou limanite menm si w tande yap di yap ede likrèn yap ede yap ede men yo pa pare tèt yo vre kelke grenn gwo chèf ki kache anba kap bay konsèy ameriken nou ka konnen sa Men yo pa voye solda yo, se malere kap mouri, se ikrenyen kap mouri, se ris kap mouri, gwo towo chèf politik kap voye nou nal fè lagè yo, yo menm yap chita kò yon kote, yap bay lòd, se lòt sitwayen kap pèdi lavi yo, non sans. E pou tèt sa nou menm nan Inyon 109 nou pa pou lagè, nou ta renmen tout moun viv anpè. San kè sote mezanmi men nou konnen mond lan se konsa l ye se kankou sa pi bon peze souse mezanmi sa se konsa bagay la ye se pou toujou moun yo ap chèche pozisyone yo pou yo kapab an pozisyon de fòs. Se konsa Inyon 109 la li menm e konsa nou ye, nou menm nou pap chome, nou ap montre w e se sa e nou pral montre w vrèman kote e mesye sa rele Putin nan li menm se yon nèg ki pap jwe nan yon sans ou yon lòt e se tout kote nèg yo kòmanse yo atake peyi peyi peyi Likrèn nou ap gade Kyèv se kapital Ikrèn se la nèg yo ap bat pou yo pran kòm e syèj. Yo prè, yo a prè de 30 kilomèt de kapital la, e depi nou konnen kisa sa vle di nan kapital yon peyi, depi kapital la tonbe nan men enmi an, sa vle di e pouvwa santral la vrèman pa egziste, sa vle di se sa e nèg yo ap bat pou yo fè, nou wè yo gentan fè yon pakèt vil, yo gentan avanse, nou wè kote yo fè anpil frap e nou kab gade kote ki gen pwen fe yo kankou bagay eksplozif. Se zòn sa yo nèg yo kòmanse yo pase se kote yo kòmanse atake e nou gade yo pase nan mè nwa la nou gen kote separatis yo ye la epi jiska kyèv mezanmi nèg yo ap tire yap tire misil yap tire tout kalte bagay tankou nou di a se e pòv malere kap pèdi lavi yo e se konsa nou menm nou ta espere bagay sa li vrèman sispann. Konsa pitit Bondye ta kapab gen yon souf nan yon sans ou yon lòt paske nou wè malere vrèman yo oblije rete nan kache tout moun nan kache gade pou wè vil la blanch peyi a blanch tout moun kache e kòman sa paske misil ap tire sòlda nan lari bal moun ki riske pran lari a sa vle di se pou malè ka rive yo nan yon sans paske n ap gade tout moun kache nan metwo caché À chaque sirène d'alarme, les mêmes réflexes. Ces habitants de Kiev tentent de fuir et s'abriter. Dans les parkings souterrains et le métro, beaucoup ont trouvé refuge, laissant parfois derrière eux leur habitation. Ici, la solidarité s'organise. Heureusement, il y a une atmosphère sereine ici dans l'abri. Les gens présents sont très chaleureux, nous sommes proches les uns des autres. Euh, à chaque sirène d'alarme, les mêmes réflexes. Ces habitants de Kiev tentent de fuir et s'abriter. Dans les parkings souterrains et le métro, beaucoup ont trouvé refuge, laissant parfois derrière eux leur habitation. Ici, la solidarité s'organise. Heureusement, il y a une atmosphère sereine ici dans l'abri. Les gens présents sont très chaleureux, nous sommes proches les uns des autres, il y a une entraide, une solidarité. Eh bien je crois que tout est maintenant sous contrôle, enfin presque sous contrôle. Tout devrait bien se passer. Notre armée, nos troupes vont résoudre le problème. À quelques kilomètres de là, à l'extérieur de Kiev, des tirs de roquettes retentissent, illuminant le ciel au-dessus d'une ville fantôme sous couvre-feu, mais toujours sous contrôle ukrainien. La situation dans la capitale est compliquée et tendue. L'ennemi n'a pas pénétré dans la ville, mais des groupes de sabotage opèrent à Kiev. L'armée et les forces de l'ordre détectent et neutralisent les saboteurs. Se sèl bon Bondye ki ka di yon mo. Se konsa, lòt kesyon nou pral eseye reponn pou ou nan emisyon an jodi a, nou te reponn e poukisa, nou pral reponn poukisa lame ris la yo vrèman, nou eseye reponn kesyon, nou t gentan reponn kesyon sa a deja men n ap eseye fon ti Yon ti brose li. Poukisa e la Russie li sible vrèman kapital Ukrainien an pou li pou yo te kapab pran e kapital la nan jou sa yo kap vini an. Se yo sible kapital la. Gen yon rezon byen detèmine nou te gentan di sa deja. E nan tout batay nou konnen gran vil yo se sa k pi enpòtan. Men Kiev se kapital peyi likrèn e Kiev se kapital peyi likrèn kote ke kote ke depi depi Depi w ap goumen avèk yon advèsè ou pran kapital li, sa vle di nou ap gade Kyèv la, yo vrèman mete anpil ofansiv sou Kyèv non sans e gen lame ris la ki pase nan peyi Byelorisi pou li antre nan zòn nan paske Kyèv se la ki pi pwòch e Byelorisi pi pwòch Ikrèn sou fwontyè yo genyen. Se yon fason pou fè tonbe pou fè tonbe gouvènman an kankou nou te di a. Depi yo pran kapital la, sa vle di yo gen Lugans tou e zòn sa yo, yo gentan anvayi zòn sa yo. Depi ou pran kapital peyi a, sa vle di ou prèske gen kontwòl peyi a nèt paske depi ou pran sa, pase gouvènman an, l ap oblije jete l, oubyen swa l ap mete kò l nan yon kwen, oubyen y ap chèche negosye. Se sa k fè w wè pandan se tan misye ap bonbade peyi a, epi l ap chèche negosye an menm tan. Sa se yon politik, se yon estrateji misye mete sou plas pou li kapab vrèman mete Ikrèn nan yon pozisyon vrèman anbarasan, gouvènman an, menm si m wè Misye fè bon ti rezistans prezidan an ap pale de prezidan ikrenyen an. Misye kanpe danbang kankou nèg yo ka di. Misye kanpe danbang pou li kapab reponn avèk mesye Poutin nan yon sans ou yon lòt. Kote ke mesye Poutin li menm l ap eseye negosye epitou l ap bonbade. Sa vle di nou di sa, depi moun nan, depi ou wè yo pran kapital la, sa vle di yo pral gen plis kapasite pou yo kankou yap negosye avèk peyi a, yo pral mande negosye, kounya yap di, kounya yo pral gen plis pouvwa, yo pral gen plis fòs bagay, sa vle di gouvènman an li menm li riske pèdi pouvwa oubyen yo mete yon lòt moun paske depi yo pran kapital la se kle pouvwa a, Kyèv la se li ki kle e pouvwa nan peyi Ikrèn nan. Se poutèt sa ou wè nèg yo ap eseye e bonbade anpil zòn, yo yo mase anpil twoup. Nou tap swiv nan nouvèl dènyeman e gen prèske yon kolòn blende sou 60 kilomèt mezanmi, yon kolòn veyikil militè Sa se pa yon jwèt li ye 60 kilomèt e sa son bèl distans konprann e gen veyikil sa yo ki pral ki kote se nan peyi se nan vil la yap bat pou yo antre pou yo fon yon aso sou li yo kwense yo kwense e vil la yo kòmsi yo fèmen pou Pa gen antre pa gen sòti jiskaske e militè ikrenyen yo sa ki vle ya depoze lèzòm sa lèzam sa ki vle mouri ya ale pou peyi san chapo sa ki ap vrèman regretab. Se konsa mezanmi bagay yo vrèman konplike tankou nou di w li ya bagay yo vrèman konplike nan peyi e la ikrèn se sa ki ap fè e batay la se sa se sa e batay la ye tankou nou sot mou di w la son batay ki kòmanse trè lontan li depi nan peyi ikrèn menm se depi 7 7 avril batay la kòmanse e e nan peyi ikrèn nan vil yo rele donèsk avèk donbas se 2 zòn separatis pwo ris ki e vrèman e ap batay pou yo kapab endepandan, se ke Larisi li menm li fin annik rekonèt endepandans 2 zòn sa yo, prezidan Ris la, li annik rekonèt yo, apre sa li, pase depi li fin rekonèt yo, li mete yo sou, sou, sou lidèchip li. Son fason, ou konprann, nèg a, nèg yo gen may, son fason pou l ka fè sa l vle, non sans. Li annik fin rekonèt yo, 3 jou apre, sa w tande la, se bal ka pral tire, se lagè a ki te tou deklare. Se konsa, nou ese nou te eseye reponn ti kesyon sa yo pou ou sou Union 109 TV. Nou menm, nou di w pa bliye abòne, pataje, like videyo a, mete yon kòmantè. Si ou menm ou gen plis ide de sa, sa ap fè nou trè byen. Mèsi bokou.